Pap demisyone ankò paske m pa ka se ayisyen m ye fòm travay pou m manje pou m abiye pou m viv m pran swen madanm ak pitit mwen ou dakò avèk mwen e si m gen mennaj fòm pran swen yo tou ou nèg pa ka di m pa gen mennaj ou ka di m pa gen mennaj don mentnan mentnan si kounya la m ap travay m pa ka ap kouri kouri demisyone pou nèg bon nèg yo ap vòlè yo nan kòripsyon bon mwen m tande byen mwen m pa mwen m pa tande m pa rete a okenn nèg sou latè gade mwen mwen rete a 2 nèg sou latè pran sa mwen tanpri mwen rete a 2 moun sou latè. à travers cette émission, donc on va décortiquer certaines choses parce que il y a le commissaire du gouvernement Jacques Lafontaine qui a fait cette déclaration en disant tout simplement que bon lui-même euh, cette fois-ci il pas démissionné parce que les gon green boss dans pays à la boss ça les Ariel Henry. Qui ça ça prouvé L'on en déclaration comme ça. Donc euh, à travers cette déclaration, on est capable de dire tout simplement que commissaire ça donc il est capable d'accepter euh, pour lui soumettre à tout sa Ariel Henry deal. Parce que, pour lui, Ariel, c'est le boss. Paske si w pran yon nèg ki di ke l ap travay pandan 27 an nan administrasyon piblik lan, e li te revoke deja kòm komisè di gouvèneman paske li pa t vle egzekite yon seri de lòd ki sòti pa bò kote minis Rock Feller Vincent e deja te gen yon veritable polemik antre les deux. Donk jounen jodi a la a, ebyen dosye sa a kisa l ye dirèkteman? Se nan kad yon kontèks. toutafè patikilye. Genyen yon liste ki soti. Pa bliye yè m te fè nou viv videyo sila men petèt ke nou pat an mezi pou n te kapab konprann li men jounen jodi a la a mwen vini avèk yon dosye toutafè konplè e pou nou kapab pi byen konprann li. Tande byen! Genyen yon antite nan lajistis lan ki rele CSPJ. CSPJ an li defini konsa, Conseil Supérieur Pouvoir Judiciaire. Tande byen! Gen yon trantèn de jij, alò CSPJ an se li menm ki kwafe lajistis. Se pi gwo enstans nan lajistis lan, Konsèy siperyè pouvwa jidisyè. Nan kad pwosesis sètifikasyon majistra, Konsèy siperyè pouvwa jidisyè la, li enfòme ke genyen plis pase 30 jij ak komisè gouvèneman, Tredèbyen ki sa yo reproche yo, absans d'integrité morale et insuffisance akademik son lè dè principaux asper pris en kont par... le CTC dans le cadre du processus de certification selon le rapport du CSPJ. Gen yon antite ki ap ankete e ki di ke moun sa yo, yo pa entègre. Lè yo di yon moun ou pa entègre, sa vle di ou kapab gen yon dwèt long siperyè, ou kapab manke konn li. Paske lè yo di ensifizans akademik, de prensipal rezon. Pòtoprens, le 16 jen 2023, Konsèy siperyè pouvwa jidisyè la li pibliye lendi 16 Janvye 2023 a, lis yon trantèn de jij ak komisè gouvènman non sètifye, sa vle di moun sa yo pa nan lis lan, e te gen yon komisyon ki rele Komisyon Teknik de Sètifikasyon, yo rele li CTC, se li ki t ap travay sou kesyon sila. Komisè gouvènman. Pa bò kote tribinal premyè enstans Pòtoprens lan, Jacques Lafontant, li menm li pami moun ki pa sètifye yo. Donk, non li pa nan lis lan, m gon ti blag pou nou alafen. Pami jij non sètifye yo, genyen Maitre Roosvens Marcena Demon, tande byen wi, ansyen journaliste, reporter nan Caraïbes. Supleyan. Jij nan tribinal de pè de Gresye epi tou genyen Jean Osner Petit Papa jij enstriksyon nan tribinal premyè enstans nan Pòtoprens, Ramoncite ak Cime, jij ak jij enstriksyon nan tribinal premyè enstans nan Pòtoprens, Gary Orélien, jij enstriksyon nan tribinal premyè enstans Pòtoprens, gen tou Ikenson Edumé, jij ak jij enstriksyon nan tribinal premyè enstans Pòtoprens, yo tout ekarte pou motif trè dekriye absans dentegrite moral. Sa nou sot di la yo. Jacques Lafontant, komisè gouvènman pa bò kote tribinal premyè enstans Pòtoprens ak jij Epi jij enstriksyon nan tribinal premyè enstans Pòtoprens ekate li menm pou menm motif sa yo. Tèt chaje! Sa sèt an kout donè! A lopoze, plizyè majistra resevwa yo menm benediksyon Konsèy Siperyè Pouvwa Jidisyè la. Pami majistra sa yo genyen Merlan Belabre, jij ak jij enstriksyon nan tribinal premyè enstans Pòtoprens, Dufresne Guillaume, Jij nan kou dapèl Pòtoprens, Auden Michel, jij ak jij enstriksyon nan tribinal premyè enstans Fò Libète epi Marie Florence Fils-Aimé, jij de syèj nan tribinal premyè enstans Kap Ayisyen. N ap soulinye ke majistra non sètifye yo y ap mete yo deyò nan sistèm jidisyè ayisyen an. Bon! M gen yon grenn bagay m ta renmen konnen nan list sila a. Paske m pral gade l byen. Eske yo sètifye yon sitwayen ki rele Muscadin? Konprann byen sa m ap di nou an wi. Eske yo sètifye Muscadin? Bon, antouka nan pwochèn emisyon nou pral genyen pou nou vini avèk detay sou kesyon sila pou n ta byen konnen eske yo sètifye ou pa komisè gouvènman Miragwàn nan ki se Jean Ernest Muscadin. Brèf, lis la la, men tèlman genyen non nan lis lan, e sak fè mwen pa site yo, si yon moun vle m kapab voye lis lan ba nou m kab transfere yo pou nou e pou nou kapab gen yon detay. Kounya la fò n di ke se yon veritab eksplozyon dan la repiblik. Gen anpil nèg ou wè la ki konn ap bat lestomak yo epi nèg sa yo nan move zafè. Men, lis sa ki sòti a pral mete ajenou m ta kapab di sistèm jidisyè la. Pa bliye sa fè byen lontan depi lè Jovenel Moïse te prezidan il a pris la parole pour dire que ben écoutez li pran anpil jij ki kowonpi nan sistèm nan li nome yo brèf donk sa vle di ke kestyon sa m panse ke se yon kestyon ki t ap bouyi depi byen lontan e sa te sisite anpil deba nan la sosyete jounen jodi a la ou wè gen anpil nèg ki ajenou men komisè gouvènman li menm li reyaji pou l di tou senpleman ke Ebyen sa pap pase konsa paske li menm, menm lè yo ta mete l deyò nan sistèm nan, l pap demisyone. Gon w grenn moun la ki pou revoke li se Ariel Henry. Bon tande byen, komisè gouvènman Jacques Lafontant, si non w pa ta nan lis sa, yo ekate w nan sistèm nan, ou kanpe la. Sa vle di ou kidnape pòs sa Ou konprann? Sa vle di tou senpleman ke 2 nèg ki nan administrasyon piblik lan se 2 moun ou pa kapab konte sou yo. Bagay la rèd wi mesye. Ann tande komisè gouvènman Jacques Lafontant ki li menm enpe deraye nan kad de reyaksyon li sou dosye sila. CSPJ gen yon group dwa de regard sou lè majistra debou. Dwa de regard la fè ke kòm majistra debou a, komisè gouvènman yo, lè yo pran prete sèman se pa ou devan dwayen tribinal kote yap egzèse konpetans yo a. Donk yo oblije jwenn fèy de wout e m ta ka di CSPJ pou yo kapab al prete sèman pa ou devan dwayen. le doyen du tribunal ou le komisè exerce sa konpetans, son pouvoir, e ke e patan de se prensip fòl prete sèman devan, e yo ba ou òd de wout avèk e avèk doyen pou kapab òdone prestasyon e resevwa prestasyon sèman komisè. Donk, m etone tande ke yo ta ekate m nan sètifikasyon an alòske pou 2 rezon fondamantal pami tan dotre ki pa gen fondman. Dabò, yo di m libere 2 Meksiken nan dwòg ki sot Okay ki vin Pòtoprens pou lajan. Adm pakè ki transfere pou se malvèrsasyon koni de tous nan pakè a, li di ke m vòlè tout kò deli pakè yo. E mwen reponn mwen di pa yon nòt de denonsyasyon. Konseye minis Dorcé moneye pou kapab enfliyanse 2 lòt konseye pou yo kapab kanpe anfas mwen nan bagay sa a, se paske jisteman yo te genyen akwentans yo moneye pa le minis Dorcé. E ki li menm te mande m 2 bagay pou m fè pou li m pa t fè yo, tout moun konn sa. A tande yon moman, a tande yon moman, a tande, j'arriverai. Mentnan, premye rezon se ke. Se rezon dilè dwòg la m libere 2 meksiken se pa vre se fo sa chifon. M ap reponn Mwen egzekite yon arète pri an konsèy dè minis ke m fèk sot depoze la a nan CSPJ. Mwen egzekite yon arète pri an konsèy dè minis. Sur l'initiative du ministre Dorcé, par lettre ambassadeur Mexique la te voye ba li, li te mande l, men gouvènman pran yon arete d'expulsion, li voye di m, fè suivi arete sa a pou ke mesye sa kapab antre lakay yo. E mwen voye nan prizon an yon ordre d'extraction, mwen di mete moun sa yo. A la dispozisyon de la dcpj pou les suites administratif. Mwen m tande nan lari a, yo di Bertho Dorcé te pran 200 mil dola nan men Meksiken yo, men mwen m pa konnen, tande m tande, men m pa konnen. Paske m pa t manje ladann, m pa t jwenn ladann. E m pa t bezwen ladann tou. Donk mentnan pou rezon sa yo e ke nèg yo fè konplo yo vle mete m deyò. Men m ap di ke piske komisè yo pa asijeti o règleman de prestasyon sèman de sètifikasyon CSPJ, dayè yo pa janm sètifye komisè yo. Yo pa janm sètifye yo. Donk se majistra asi yo sètifye. Donk pou ki sa jodi a yo vin avèk on bagèt majik konsa. Mentnan je suis prè. A peye le pri de mes fautes mesye sim fè fot yo vre e sim fè yo mwen em di le lam fière et le front haut e map bay l'exemple ke si gen yon bagay yon fè reyèl yo repwochem ki fonde map pot tèt mwen bay pakè kap komisè kap ranplasem lan pou yo metem nan prizon e pou jij pou jij kapab enskri sou ka mwen oubyen yo kondanem. Ou pije pèn mwen ou byen yo blanchi m mwen menm. E m di sa m di a m ap fè l. Men fòk rezon yo valab, fòk yo fonde. Vwala. E konseye sa a dapre ou ki sa li ta jwenn kòm peyi pou li e pou ansyen minis la mande? Anben ankèt pou mennen sou li tou. E pa yo di ke madanm konseye a li te twonke l a madanm Massillon, Dwayen Massillon nan CSPJ e sa yo di wi. Yo di youn bay madanm lòt, youn nome madanm lòt nan plas lòt. Madanm li pa gen nivo akademik nesesè madanm. Antanke mwen m gon fonksyon ofisyèl e politik m ap egzèse, m se reprezantan de l'executif dans le judiciaire e ke mentnan m pa assujetti ankò yon fwa au règlement de certification du CSPJ. Alò nou konnen. Donk ki atant ou nan dosye sa a menm? Atant mwen se ke le CSPJ doit se ressaisir pou ka jamè li pa janm antre nan sètifye majistra Degout yo. Paske pa gen dwa sa. Alò nou konnen komisè a ou pa gen ou pa gen yon manda, donk èske sa pa fistre Mario? Men byen sur, li pa ka pa fistre l se lòm mwen ye. Mwen m te di ke m pap demisyone ankò. M te fè l deja m pap fè l. E mentnan, m ap revoke, men y ap revoke m byen. Fò m revoke byen. Y ap revoke m byen. Ou gentan gen yon soupson pou al revoke komisè Lafontant? A mwen di w, mwen di w, m pa gen soupson pou al revoke, mwen di w ke si m pap demisyone, si m pa demisyone fò m revoke. M pa ka ret la etènèlman. Ou dakò m pa pè etènèl dezame? Dakò? M pa gon, m pa gon manda ki endefini. Mwen menm m la pou m ale, pou m vini m ale. Men m tou pou m ale, fò m ale byen. Men komisè, m konnen dènye minit jistis lan te fè anonsman avè w. Ki pwoblèm ou gen avè l? Li te mande m libere Soso La Familia, m pa fè l. Li mande m libere Angela Estime, m pa fè l. Li mande m libere nan odyans sur le benefis de la loi de Lespinasse, Lakoa Abi, m pa fè l. E ke mentnan, tant lòt bagay ankò, li te mande m bay konklizyon favorab nan yon demand men leve sou 4 polisye ki nan dosye prezidan an, m pa fè l. Ok, li fè lòt moun fè l, mwen m pa fè l. Aktyèlman, m pa di polisye yo, yo, yo, yo koupab de sa yo pwechou a. Si yo pa repro, si yo pa gen anyen kont yo, yo ka libere yo. Dakò? Mwen menm, paske se kabinè l ki te fè dwa, ki te fè demand an men leve a. Koman yon neg minis pou kabinè w fè deman nan men leve? Sa nan pa de sans. E sa m di yo la a, e pa kounye a m ap di yo non. Chak lè yo pase m di yo wi. M di yo wi. Tout moun konn sa m ap di yo la a. Se men politik li e Pè Esperans k ap fè li. Tout moun nan CSPJ pè bouch Pè Esperans. Li te mande m klase dosye san suit. Dosye Monchery a m pa fè l. E ke misye kounye a ekri. a lòt zwazimen parèy li, epi k ap pran kòb bmpad, k ap pran kòb anba tab, toupatou, epi yo voye di pou yo revoke m. Menm batonye de lòd dè avoka Pòtoprens mande revoke m wi. Pou kisa la a? Kòmsi, bon mesye tande, nou se jounalis, al mennen yon ankèt pou mwen sou komisè k te pase anvan m yo, gade degre de koripsyon yo parapò a mwen menm. Komisè, anpil moun pral di ke w te. Vous allez vous faire une idée, a tande. Dan lag ministrasyon piblik. Gras a Dye m fout konn li mwen menm. M konn li. Sa m ekri yo bon, sa m ap di yo bon. Bon kòm si m pa ka okay mwen te mesye, fò m te nan bapon. Pou m te fè m okay pou 30 mil dola ayisyen pou mete m choute dèyè m epi pou yo mete tout slip mwen deyò. An alò. Bon Pierre Esperance ki pa konn li, on nèg te gadyen moun. Pierre Esperance se gadyen lakou l te ye wi. Li te gadyen lakou. Ah ben oui paske se pa konsa pou yon nèg ou entèvenu pa rapò yon dosye ki konsène ou e ki konsène tout yon sistèm. Brèf, e gen anpil nèg tou yo mete sanble yo pa ta dwe la non selon jan komisè la pale a. Il y a pas mal de reaksyon. Genyen de nèg ki di oui se byen yo aplodi liste. CSPJ mete deyò a men konsa tou gen lòt ki yo menm pa dakò. An nou swiv kelke reyaksyon o nivo di parkè de Port-au-Prince avèk sèten avoka. Se pa avoka kap pale la men se òm politik, sa map di la li pa angaje le bawo de Mibalè antanke antanke antanke manm ok. Mwen menm kondane avèk tout fòs mwen ke gagòt sa a CSPJ fè a. CSPJ fè yon bagay gagòt la, yon bagay de paspouki e jè dè prèv a lapui pou m apiye se bagay ti zanmi ke y ap fè nan CSPJ. Wè w gade, premye bagay yo ap fè. CSPJ la pou y mennen ankèt, pou y fè mikototwa. Pika ap mennen ankèt. Kote m kanpe la nan seksyon sid la la a, nan tribinal de pè a, la gen yon koripsyon k ap fèt la. Ò, poukisa CSPJ pa pale pou la avoka fè konsta, y ap mande w mil dola, y ap mande w mil senk san dola, y ap mande w uitsan dola. Ò, gen yon tarif jidisyè ki nan se katsan dola. Ò, poukisa CSPJ pa mennen ankèt la onivo. 2 tribunaux de paix de la République nan seksyon Sid la, nan Dèlma, nan Petyonvil, nan Pòtoprens la. Y ap mande w 1000 dola, y ap mande w 1500 dola. La pa gen koripsyon? Èske mesye CSPJ yo pa gen koripsyon la? Lè w ap jwenn fon konsta, y ap mande w 1500 dola pou yon konsta. An! O! Se sa! Si yo te fè sa, m ta di y ap konbat la. Lage koripsyon kote m kanpe la. O nivo de tribino de pè, nan peyi Pòtoprens, ke y ap mande w 1500 dola, 2000 dola, èske CSPJ pa gen, pa gen, pa gen, pa gen moun pou yo fè la? E pas pou ki? 1. Dezyèman, mesye CSPJ yo, e gen nèg ki konpetan ladan, men y ap di ke y ap fè yon fòm de Gen vòlè ladan or kiyes pou kwè 1 Twazyèmman map fon kout pale pou Pierre Esperance tou Pierre Esperance kap takle komisè gouvèman pòtoprens lan kap di sesi Bertho tou kap takle komisè gouvèman pòtoprens lan Nèg sa yo pa nan vòlè, pa nan koripsyon. 1. Mwen menm, Pierre Esperance ta sipoze retire bagay dwa de lòm sa sou li, pi mete tòj avoka sou li menm. Paske, tòj, tòj, e, e, tòj, e, Pierre Esperance, lè w wè yon komisè gouvènman monte, se premye moun ki vin nan koulwa komisè gouvènman se li menm wi. Li pa okipe afè dwa de lòm, li ap okipe afè dwa. Ò mwen menm menm, m ap retire, e. Paj mwen map bè pè esperans li pou non manman pipi m plede nan tribinal paske se ni pè esperans ni minis bèto ke se son vòlè nan tout peyi a konnen ke yo te kapab pou al fè dwòg konnen la yap di lafontan se vòlè la lè vit ke sa fè yo di lafontan se vòlè paske lafontan pa nan ekip yo pa nan ekip yo ò wè gade map gade rapò yo pwodwi a sa fè mal anpil nan rapò a gon jij de pè Sipleyan nan tribinal seksyon nò a mèt la Ò yo pa revoke l Mwen m ap di non li Mwen pa fout pè moun sa a Ò gon afè yon levèk yon dipich yon levèk Yo fè sèsi fè dèyè Nèg sa son se se se Li pa dwat Li pa dwat nan nan nan nan tribinal de pè e nan tribinal de pè seksyon sek se se se seksyon nò a Al CSPJ pa ka mete yon vitin sou li menm pou yo pou yo pou yo pa la li Hein Dezyèman, sa fè mal anpil lè m ap gade yon komisè gouvèneman ki te Pòtoprens, mwen bliye non komisè gouvèneman sa a, mwen te gen pwoblèm avèk li menm, yo te pote plent pou li menm, li te lage de polisye nan afè vòlè machin. Mwen menm, Kebek Jean, Kebe Jean yo pa rele, Kebe Jean, yo revoke l. Bertho pran li voyel gonayiv kenbe jan se yon nèg ki pa dwat sòlè kenbe jan son magouyè tou mwen menm mwen viktim de kenbe jan e kenbe jan tou li lage 2 moun mwen li pran pa de 7 a 8 mil dola ameriken nan men moun li lage moun nan fèm pèdi kliyan nan pou afè vòlè machin oh moun sa mpa fè bri avèk li menm mpa pote plent nan CSPJ mpa pote plent devan komisè gouvèman an yo pa revokel an se lafontan revokel nèg sa yo nèg CSPJ sa yo se bay paspou ki yap fè oh. Komisè Lafontan di Nadèn an vòlè nan koripsyon. Yon konseyè wi. An komè e tout sa komisè Lafontan di map pran an won paske li andan vant bèf la, li konn vòlè yo. Osi ap di se paske efektivman komisè Lafontan di yon bagay ki fò wi. Li di w ki se 2 moun li respekte. Li pè. Se Jezikri avèk premye minis lan. Anpi tout lòt nèg yo se vòlè yo ye. A vle di ke, ke demontre w ke li menm li ap travay pou le gouvèneman. Anpi CSPJ fè yon vitin, fè yon kontwòl. Men CSPJ pa ka revoke Lafontan. Li pa gen pouvwa sa a. CSPJ, li ka revoke jij de pè yo. Ò, Lafontan ap aplike la politik penal di gouvèneman. En, se moun nan ki nome a, se li kapab revoke. li fon sijesyon, li di sesi sela. E pi dezyèmman, pou ki sa lè w pote yon plent ba yon kote yon jij kont yon komisè gouvèman, pou ki sa li n'y a pa eu de konfwontrasyon? Ou sipoze rele moun nan vin avèk de pyès a lapui, rele Lafontan, rele lòt komisè gouvèman yo, rele jij de pè yo, mete an fas moun nan, ò, le prensip men se le prensip kontradiktwa. Ò moun nan vin di w li pote yon plent, Epi nòmalman apre sa ou revoke l epi ou bay yon sijesyon. E mwen sa ki vin rive mesye CSPJ yo, yo tout se magouyè wi. Mwen menm an ma kalite davoka, desizyon CSPJ pran an, mwen santi se yon trè bòn desizyon. Pou ki sa? Paske pa bliye mwen di ke mwen se kòdonatè adjwen Jasper Jamès Samoun Avoka, yon strikti k ap goumen kont la koripsyon. CSPJ ki pran desizyon pou l pa sètifye kèlke majistra. Sof ke map di m pa ta renmen son bagay politik kap fèt. Mwen vle ke CSPJ sa yo genyen desizyon yo pran an yo gen prèv a la pri ke yo pran yon bòn desizyon. Men si w se avoka mesye ou pa ta ka la pou yon sistèm ki dekriye tout moun konnen an Ayiti tout moun ap plenyen di sistèm nan dekriye e yon ògàn ki la se yon ògàn regilatè ki la ki pou ap eseye wè kòman o mwen pou yo ka gen kontwòl sistèm jidisyè la kounya pou Gen kèlke konfrè k ap denonse, mwen menm m ap di, avoka pale a prèv nan men. CSPJ se yon ògàn regilatè. Si l pran yon desizyon, san nil dout li gen dè prèv palpab. Men kounye a, moun yo pran desizyon kont yo a, ke yo konstitye avoka, al verifye pou wè, mennen dè ankèt, si tout fwa ke rapò. CSPJ yo ta yon rapò ki pa gen, ki pa byen fonde, lè sa o mwen moun ap konprann men kòman la jistis pran yon desizyon kon yon bann jij ki anndan sistèm nan pou kèk konfrè tole ap fèt nan radyo pou yo di nou pa aksepte l. Bon ki sa yo vle? Èske sistèm nan dwe rete konsa jan l ye a? Nou menm nan JASMA jamè sa moun avoka nou di desizyon yo se trè bòn desizyon mwayennan ke Sa kap fèt la se pa se pa rezon dòd politik, se pa byen moun genyen, moun friste pou sa moun genyen, se pa rezon moun genyen sa di se ta di se bagay ki genyen kont yon lòt kont lòt moun ki nan sistèm nan. Mwen ta renmen ke se si tout fwa ke desisyon an byen fonde mwen menm nou menm nan jaspa nou dakò l paske pa bliye Suchi a ankò li la pou l eseye goumen pou vrè refòm jidisyè. Li la pou l denonse moun k ap fè koripsyon anndan sistèm nan. Li la pou l travay pou detansyon prevantiv pwolonje. Yn fwa ke CSPJ lanse sa, mwen m pa wè poukisa tout tonè sa nan repiblik lan, paske yon enstitisyon ki plase, li gen referans legal. Atik 70 nan lalwa rejisan stati de la majistrati, lalwa de 20 desanm 2007, li klè. Yn fwa ke CSPJ li jwenn li dapre ankèt li mennen komisyon travay li jwenn gen moun ki pa dwat, li pa revoke moun, li pwodwi yon rapò li soumèt li bay enstans ki paske lotorite de nominasyon se li menm ki de revokasyon. Men yn fwa ke l pwodwi rapò l, si moun ki plase pou pèmèt aske revokasyon yo pa fèt kounya lè sa nou pral konprann nan ki repiblik nap viv paske si yon nèg gen dout sou li yo peko klarifye dout sa epi pou ta kontinye ap dirije lè sa map mande nan ki peyi nap viv mesi ankò jounalis yo nou gon gran travay poun fè nan peyi dayiti paske se atravè mikro nou se sak pral fè peyi a redrese epi pa gen pyès peyi ka fonksyone si pa gen jistis ladann tout peyi ou wè kap byen fonksyone se lajistis kap fèl mache. Ankò mèsi yn fwa, non m se Ismon Jérôme, kòdonatè adjwen Jasper Jamais c'est mon avocat. C'est du lourd, le rapport produit par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire concernant liste moun ki yo menm certifier ak liste moun ki ta dwe ecarte nan système judiciaire haïtien an, nap suiv dosye sa poun konnen ki kote l prale parce que si rapport sila li pa gen yon politique de poids de mesure e gen yon seri de non.